Sa Anel Belizaire tap chèche nan men ansyen PM Laurent Lamothe la, ebyen finalman misye jwenn ni. Nou sonje ki kantite gwo deklarasyon, gwo dosye Anel Belizaire mete deyò sou Laurent Lamothe, dosye pil zam ki te konn ap antre nan peyi a, dosye 25 stad yo, dosye dwòg ak dosye ensekirite, Arnel Belizaire pa janm mete dlo nan bouch li pou l kase mete nan bòl Laurent Lamothe avèk ansyen prezidan Joseph Michel Martelly. Enben jodi a la se San Filtè, ansyen PM nan pral reponn Anel Belizè sou dosye akizasyon ke Anel Belizè fè sou li, enben Laurent Lamothe ki pral mete gwo dosye Anel Belizè deyò tou sou dosye kantite zam ke Jovenel te mare kou krab Anel Belizè avèk li yon pakèt zam ilegal yon pakèt nèg te avèl tou Te chaje zam ilegal nan yon machin, enben se la Anel Belizaire ta pral pran prizon sou gouvènman Jovenel Moïse la, enben jodi a la a dosye sa a ke anpil moun pa tande ankò, Laurent Lamothe gaye sekrè a ke anpil moun pat konnen vrè rezon ki fè Anel Belizaire te anba kòd e se tou dènyeman yo la a misye te jwenn liberasyon l mètdam e mèsye, enben nou pral envite ou tande Ansyen PM nan, Laurent Lamothe ki li menm pral bay Anel Belizaire monnen pyès li nan 2 pla men l. Lapolis mete anba kòd yon gwo boujwa, e bon pou nou pa di yon boujwa, yon òm dafè nan peyi a ki trè pwisan, ebyen lapolis mete E donk òm dafè sa a anba kòd pou kouwè n ap pale la a, e donk misye pral gen pou reponn kesyon dcpj e sou akizasyon ki ta mennen arestasyon medam e mesye enben e lapolis la ki ap frape trè fò sèjousi nou wè kòman y ap mete bandi anba kòd, y ap mete bandi mòtèlman blese Enben, e, donk, e, òm dafè sa a ki li menm pote non Etienne Philippe, di Pipo, enben, misye anba kòd, mare kou krab. E, misye anba kòd la a, donk, e, se te nan depatman Grandans ke lapolis te mennen, e, donk, e, gwo kout filè sa a kote yo arive mare, E Dòk Etienne Philippe ki deja te genyen avi de rechèch dèyè l, lapolis t ap bouske misye avèk balèn nan kou, chen fou, yo pa t ka jwenn li e fwa sa a, misye pa ka kouri ankò paske e ou mèt tande w ap kouri kouri, bouke ap mete men sou ou. Enben se la a lapopo pral mete men sou Etienne Philippe, di Pipo, ke lapolis mete anba kòd. Nou pral envite w gen tout detay, rete konekte sou videyo a jiskalafen, bòn ekout bon vandredi tout moun, Nap tounen pou yon pwochèn video. Kesyon sa ou konnen map fè deba a okay oh epa bon m gntan bon m gntan met sa bon ale ou mèt reponn li se se Bon map di David sa fè pati sa se dezyèm volè si w vle de kanpay dasasina de karaktè ou de diskredi ki te fèt sou administrasyon m nan premyèman pou yon rezon byen senp Se ke m pa m pa kwè ke e lè n te nan gouvènman an m pa anfen statistik yo la e lè fè kont pou kèlke choz. Kisa statistik yo te bay? Pa t gen kidnaping ou di mwen n te vin jwenn yon nou te vin jwenn yon pakèt kidnaping ok nou ranfòse lapolis lan nou ranfòse nou nou trake gang Nou kraze, e fò memwa nou pa kout tou, nou kraze gang, 2 nan pi gwo gang ki tap fonksyone yo ki te Clifford Brandt avèk Sonson La Familia, gang Galil, nou te kraze gang sa a. E 3 ka nan chèf gang yo te nan prizon. E se pou sa ke te genyen, tout moun te kab sikile libelibè. Pa egzanp, ou te ka rive Jakmèl alè w vle, Dezè, twazè di maten, dayè m sonje m te gen yon pakèt zanmi m, Jakmèl ki te konn pran wout la a dezè di maten. Wi, wi, se vre. Mwen menm lè m te senatè m te konn pran. Donk, sa zanmi an poze la a, li, misye pran, misye pran nan mannigèt, paske Anel Belizè premyèman k ap bay enfòmasyon an, li menm Tout nou sonje sa, lè l te depite, li te konn ap sikile yon pakèt zam, mitrayèt, zam fannfwa, zam de gè sou li. E lòt jou a m t ap gade yon videyo kote li te gen yon seri de nèg avè l avèk yon dal zam de gè e anpil moun di m se zam lapolis ke yo te ye. Donk yon nèg ki fè prizon, yon nèg ke yo ke yo depòte sot Sendomeng, yon nèg ke yo arete avèk konbyen zam de gè, l ap plenyen ke swadizan m te kòmande de zam, ok, 200 galil, bon sa m te eksplike l deja ke e kòmand 200 galil lan se pa t yon kòmand 200 galil ke l te ye, se te yon kòmand pou ranfòse lapolis lan ki te gen 1000 galil ki te vin pa ki te vin pa anvwa e premye anvwa a se 200 li te gen ladan l ki te ale e sa a nou te li l nan plizyè emisyon e deja kote nou te li yon akize de resepsyon de la direksyon de la polis kote ke zam sa yo al direkteman dan depo lapolis paske edo 200 200 galil se pa 200 fè papye liye pou nèg gen 200 galil wap sikile sa pral sa pral fè a 200 galil yo mwen menm se te yon objektif kem te gen se te ranfòse lapolis lan ba yo zam ba yo machin ba yo moto epi fè yo bay sekirite nan peyi a pou sekirite a tayt e nou sonje sekirite a te tayt nou te a zero kidnaping Kounye a nou a 1500 kidnapping an 18 mwa. Pat gen zone de non dwa, pat gen koken, pat gen kote nan peyi a ou pat ka pase. E lot ou di se 1000 ki te komande, lot 800 yo, yo te antre? Tout les 1000 antre bien sûr. Paske se pa, ankor une fois gade, processus administratif lan, le w ap komande, se pa Laurent Lamothe ki komande 200 galil, se le CSPN. Le Conseil Supérieur de la Police Nationale, ki li menm genyen Premye Minis lan ki nan tèt li, ki genyen Minis de la Justice, e tout zam sa yo te kòmande pa le Ministère de la Justice. Avèk, e, pa yon konpayi, anfen, ou genyen diferan kòmand ki fèt, ou genyen yon kòmand Galil ki fèt a, a, an Israël, ou genyen yon lòt kòmand de pistolè, tout pistolè ou wè sou polisye yo la, jiska briska dat. Tout se tout se Taurus ke nou te kòmande an 2012 yo wi. Ti Magalie ou tande a la yap pale de ti Magalie. Enben se bagay nou te kòmande tou an 2012 wi. Se se se grenn m te ka di kòmand ki fèt la. Bon yon kòmand ki fèt resaman. Men l kòmand yo fèt nan la règ de lò. Se le ministè de la jistis Ok pou le kont di CSPN ki fè ki fè kòmann yo pou la polis answit kounye a la polis li e ekipman yo rive ya al kote pou yo ale a answit danmil danmil galil yo ok ki te kòmande yo te kòmande pou lè jinite spesyalize de la polis donk nap pale de bri nap pale de swat nap pale de ISGPN nap pale de simo epi nap pale tou de BI yo brigad entèvansyon nan komisarya yo Donk, nou pase nou, nou, e dènye fwa a ke yon kòmand konsa te fèt, te gen petèt, m pa konnen, se te lame Dayiti m kwè ki te kòmande T-65 ke lapolis la pa t gen anyen nan men l. Donk, n ap mande polis lan fè yon travay epi n pa t ba l mwayen. Ou konnen ke pa egzanp, e, e, komisarya, e, Jakmèl la, li pa t gen anyen nan men l. Li resevwa nan kòmand sa yo tou. ki fè ke li te kab bay sekirite. Jiska prezan, tout sa w, tout, tout, tout sa w wè nan lapolis lan, tout se kòmand. Kounye a, bon, moun ap vin di m, o, men Loran, e, monchè, e, jou, jounen jodi a, oke, nan Galil sa, gen, gen, gen, gen, anfen, gen de, e, e, gen de bandi k genyen yo. Men, e, ekoute, mwen, je lese an 2014, de 2014 a 2022, Lè m te la pat gen gang. Donk yo pat ka al nan men okenn gang paske pat gen gang. Sa se premye bagay la. Pa gon gang ki te aktif. Dezyèmman, dezyèmman, ou gon faktè de gangsterizasyon de lapolis k ap fèt la jounen jodi a. Answit, pandan petèt 1 an ou 2 zan, ou te gen yon bò lapolis la ki pratikman te an rebelyon. Anplis toujou, anplis toujou, ou gen de polisye k ap vann zam. Donk de kwa on parle? Fò n pa bay moun pou enbesil. Monchè map fè emisyon avè w anpil moun ap poze kesyon la men gen lè moun yo map kite poze kesyon e gen lè moun yo ap kite poze sa enterese m anpil kesyon sa m pa konn si se li m pa vle pran yon lòt kesyon men gen yon nèg ki te poze yon kesyon la E misye mande poukisa poukisa e e ayewopò okay la poukisa ayewopò okay la pat fèt ki rezon pou menm rezon paske lè w ap fè yon pwojè premyèman ayewopò okap la ayewopò okay la ok premyèman ann gade kontèks jeneral la ayewopò pòtoprens lan Lè nou vini ayewopò Pòtoprens lan te kraze, nou sonje se nan depo American Airlines lan nou te konn antre akote a. Ok. Sa se premye bagay la. Donk premye òd daksyon an se te ranje ayewopò Pòtoprens lan ki te kraze, si nou sonje byen. Donk sa a li menm, li fini, ok e nou fè aewopò nou fè aewopò domestik lan ki se aewopò akote a ki se Guy Malary Guy Malary fini paralèlman a sa nou sonje ke pat gen aewopò fonksyonèl entènasyonal okap donk donk te gen yon sèl aewopò ki te kraze premye jou ke nou te rive a Dènye jou lè m ale a, nou te gen non sèlman ayewopò Pòtoprens lan fonksyonèl, nou te gen Guy Malary an ki fonksyonèl, e answit nou inogire ayewopò Okap la. Kounye a, sa nou te vle fè, nou te vle kontinye ale, nou te vle, nou te vle fè ke ayewopò Okay la, li menm, li kapab desèvi pou Se pa ton ayopò rejyonal ke li te ye, se ton ayopò entènasyonal. Nou te vle ke te gen vòl Miami ki ateri dirèkteman Okay. Nou te vle gen vòl New York ki ateri dirèkteman Okay. Nou te vle gen vòl a Pari ki ateri dirèkteman Okay. M sonje, eskize m wi, m sonje m te nan Sena, ou te la, e yo te envite ou, epi te gen 2 senatè pami lèkèl yon senatè Okay, m pa byen site non l paske sèt yon kolèg, ki te, ki te, ki t ap batay avè w pou yo pa t fè ayewopò Ilavach. E m te monte sou ba la, m te monte, m te pale, m te di se, se, se fon ayewopò Ilavach e fon ayewopò Okay pa gen okenn rapò menm si l a di minit, a di kilomèt, a kenz kilomèt. Men gen de gran nèg k ap desann Okay ki pa ta renmen desann Okay pou l al pran bato, l ap tou desann a elikoptè l oubyen avyon prive li e ayewopò Ilavach paske se Ilavach li pral li pa pral Okay. Donk, e sa fè m toujou di, ou konn li se youn men eklere a son lòt. Donk, e ou mèt ou mèt kontinye pou fini avèk paske ou mèt kontinye pou fini avèk ayewopò Okay la. Donk, pou ayewopò, donk pou ayewopò Okay la, donk, èske ou, anfen, ou te nan Sena ou sonje lè nou fè pwojè a, Donk fim nan mobilize, li kòmanse travay, kounye a pou l kòmanse travay pou ka agrandi ayewopò a paske se te yon pis, se te yon pis de 1600 mèt ke l te dwe ye e pou answit yon tèminal pou ka gen yon ayewopò entènasyonal menm jan, menm sila ak ayewopò Okap la. Men pou ka fè l fò n te gen yon ekspropriyasyon, fò n te eksproprye yon pakèt teren dèyè ayewopò a. E si n sonje byen, menm moun, bon m p ap site non senatè a, men menm senatè sa yo t ap boykote pwojè a pou anpeche moun yo, pou anpeche ke n fè ekspropriyasyon sa. So menm kòmsi m ta di w, moun zòn nan ap boykote pou l pa fèt. Èske ou tande? N ap eseye ekspropriye pou n bay depatman yon ayewopò entènasyonal, enben, boykotaj adwat, boykotaj agòch. Nou reyisi fè l. Yo kòmanse fè fè travay yo. Nou fè yon premye dekesman pou fim nan, de 30 pousan m kwè. Donk travay yo kòmanse, epi ki sa k pase? Etandone ke nou te gen pwoblèm ekspropriyasyon, donk nou te kòmanse l sur la fin de mon gouvernement. Donk, son yon pwojè nòmalman ka pran, son ap fè yon ayewopò, son pwojè nenpòt dezan, dezan edmi. Donk, kòm nou kòmanse nan fen an, kounye a la, mwen menm, lè pwojè yo kòmanse ap vale teren, mwen vin demisyone kòm premye minis e kòm minis planifikasyon. Kounye a la, Lè gouvènman Martelly Paul la vini, yo menm yo fè yon chanjman nan bidjè pwojè a. Donk yo pa, yo retire si w vle bidjè ki te la pou fè, pou fini ayewopò a. Donk, epi yo jis pa peye, yo sispann peye fim degzekisyon. Si m pa twonpe m, yo te dwe yo yon afè de 3 fakti. Yo pa janm peye fakti yo epi pwojè a kanpe. Men sa se apre ke lè m ale a. E se e la e la map raple zanmi Jean Charles Lalanne Jean Charles lè wap fè yon pwojè fò ke non sèlman moun ki kòmanse pwojè a se yon priyorite li ye pou li men tout moun ki vin apre yo tou fòk se yon priyorite pou yo tou si se yon priyorite pou mwen mwen menm ki premye minis oubyen ki minis ki minis planifikasyon e sa se yon pwojè ki te siyen ant ministè TPTC Avèk firm d'exécution an, ki te Estrella si m pa twonpe mwen, avèk yon firm de supervision ki rele Louis Berger. Donk se minis Jacques Rousseau ki te siyen kontra a avèk Estrella a lepòk e Louis Berger. E si m pa twonpe mwen byen, gen anviwon 30 pousan nan avans li te fè. E gen anviwon 35 a 40 pousan nan pwojè a ki li menm finalize. Ok men kòm yo pa kontinye ou di mwen yo pèdi priyorite men sa pa te enterese yo fini l yo just pa mete l nan priyorite epi yo sispann finanse l kounye a la lè gouvènman Martelly an fin ale tout lòt gouvènman ki vin apre yo Entènèt yo pap tonbe la Premye Minis Entènèt la tonbe? Lap koupe lap mache wi men lap koupe donk ou mèt ale wi. ok. Dènye enfòmasyon k ap domine aktyalite a keseswa e nan peyi e Dayiti keseswa atravè peyi lòt bò dlo yon lòt fwa n ap di bonswa tout moun bonswa Dumais. Wi Anderson nou pati la bon nou wè lapolis ap fè travay li nan nivo ke yo kapab pandan fen dane an la nou wè mesye yo trè motive gen volonte y ap mande pou dyaspora pou touris la antre anndan peyi an men nou wè gen anpil arestasyon k ap fèt kanmenm. Bon, e Jimmy pou n antre avèk koze sa a, nou wè pandan peryòd fèt fen lane a, enstitisyon polisyè lan avèk aparèy jidisyè lan nou wè ki mete l an branl, ki gen yon motivasyon enòm lakay yo aprè ULCC li menm ki ta chwazi odisyone plizyè moun ki okipe e fon e on plas e nan fonksyon e piblik yo e pami yo nou wè ansyen Direktè e Jeneral e Dwàn nan e Romel Bell e malgre sa li ta voye e plizyè e korespondans bay e divès e komisè e gouvèneman atravè 18 jiridiksyon peyi a e nan lide pou yo kapab e tande yon seri ansyen e senatè e ansyen depite ak ansyen majistra ki pa fè e deklarasyon patrimwàn avan e aprè Yo ta e rantre an fonksyon enben e jodia la e nou wè la polis e sou bò pal aprè yo ta fin e voye fè vwèl pou peyi e san chapo plizyè e bandi kap o pere nan gwoup gang e kanaran an yon lòt bò tou e nou wè kote gen e banda damne ki ta desyèmne a lankont de yon ansyen e polisye ki se Anderson Jerry e Leconte di e ti Leconte jodia la Lapolis Nasyonal Dayiti ta anonse yo rive pwosede avèk arestasyon ayè jedi 29 desanm 2022 a nan depatman Grandans òm dafè Etienne Philippe di Pipo selon yon nòt lapolis li menm ta pataje yo rive arete òm dafè sila pou divès enfraksyon pami yo evazyon eskwokri izaj de fo asosyasyon Malfetè avèk prejidis e kont leta ayisyen Etienne Philippe Di Pipo ta jwenn arestasyon l nan kad yon operasyon ki ta mennen konjwentman ant ajan dcpj yo, baf, bnds avèk gad kot yo e ansyen detni an ta fè objè de yon avi de rechèch de la part direksyon santral polis jidisyè lan dcpj swit Avèk e sòti li, e sòti spektakilè li, nan prizon e Pòtoprens lan, nan dat 4 avril 2022 a, aprè evazyon li, li ta deklare se paske li ta bay e gwo sòm lajan pou e liberasyon l, e se konfimasyon sa, enstitisyon e polisyè lan li menm kapab e pote pou nou. Pou fini, n ap fè konnen e moman e n ap pran li a, akize a ki ta gade ap viv e nan dcpj annatandan suit jidisyè yo. Touka se su e sèten, mesye sa yo, yo nan tout sòt de bagay, nan tout bagay ki negatif, ebyen la nap gade jisteman misye anba kòd la, epi jan ke nou espere ke disi 2 semèn, disi yon semèn, disi 3 4 jou, nou pa pral tande ke yo lage l, paske ou konnen Ayiti, peyi sa, depi ou gen lajan, depi ou gen enfliyans, yon ti moman ou lage, e nou espere se pap le ka, e medam mesye, an nou swiv, e dewoulman dosye sa a. E an nou avanse e Anderson. Bon e Jimmy e jis avan nou rapousib avèk lòt enfòmasyon pou n pote e plis e presizyon nan kad arestasyon òm dafè lan daprè enstitisyon e polisyè lan òm dafè sa e li menm ki ta evade nan e prizon e pòtoprens lan nan dat e 4 avril e 2022 enben aprè òm dafè sa li menm li ta fin evade e li ta menm rive fè konnen Se lajan Eli ta bay ki ta mete Eli deyò e lè nou konnen tou endividi sa li menm ki te arete paske li ta nan komnivans avèk e bandi nan departeman e grandans peyi a e li se youn e nan moun tou ki patisipe nan plizyè aksyon e kriminèl e nou wè yo menm akize e kòmkwa li ta attent avèk e la firmte e de leta enben e jodia la li ta bay e gwo sòm lajan menm jan nou menm nou toujou ap kritike aparèy e jidisyè nou gen la jodia la nou toujou ap di n Se yon bann e konwonpi e ki ladan l, se yon bann e nèg e kap vann jistis lan avèk e moun ki kapab ofri e pi plis, nou wè kote òm dafè lan li menm li ta avili yo e jodia la swit aprè e liberasyon l e dcpj ki ta mete avi e de rechèch e dèl pou n pa di liberasyon aprè li ta fin evade e nan penitansye e nasyonal dcpj ki te mete avi e de rechèch e dèyè l e ayè jedi e 29 desanm lan yo ta rive e poze Nou pale fòk gen transparans, fòk gen bagay serye k fèt anndan peyi an, e depi se moun kap sipòte gang, kap sipòte ke yo detwi yon peyi, en, kòman, kòman, kòman w te kapab konprann jodi a la pou mwen menm pou nap kanpe dèyè seri de ansyen prezidan, non yo enplike nan tout vye bagay, gen seri de ansyen senatè non yo enplike nan tout vye bagay, en, kòman, kòman chanèl moun afè bon TV te kapab kanpe dèyè moun sa yo non, jodi a la nou di li lè li tan se. Popilasyon an se pèp la ki pou benefisye zewo tolerans li lè li tan wi li lè li tan pou ayiti jwenn jistis anba gang sa yo anba vòlè sa yo e wi Anderson an nou avanse men jan nou dil yap jwenn sanksyon frèm yap jwenn sanksyon sou tou lè zang lè zipokrit son nonbre an avanse. E diminye nap rapousib avèk enfo masyon yo nou wè gwo dezakò ki ta genyen e ant e manb e gouvèneman e defakto a kap mennen e pa premye minis Ariel Henry e men e dezakò sa e li menm sou ki sal ta ye kote yon nèg tankou Ariel Henry e li menm li ta deside ale nan site e lendepandans lan vil Gonayiv la nan dat premye janvye 2023 e toujou e nan lide pou komemore Fèsa endepandans nou tandi ke gen plizyè lòt minis ki mande avèk Ariel Henry pou l fè seremoni aktivite sa nan nivo MUPANA e nou konnen jodi a la tèrè ka premye sou wout nasyonal nimewo 1 an pi patikilyèman nan nivo Kanaran li fè pè e menm lè jodi a la nèg sa yo ki gen e gwo blende ki gen polisye kap sekirize yo, yo pa santi yo a labri e tout fwa yap pase e nan nivo e kanaran enben nou wè e premye minis defakto Doktè Ariel Henry ki ta deside al fè e cho pou la e galri e nan vil Gonayiv nan dat premye janvye 2023 e jiska mennan nou menm e nap e fè nou pè e poun parye e paske jodya la e nou wè Ekip sa e li menm pou n pa di e kèk edan minis yo e ki t ap e ap fè tout sa ki depann de yo pou evite anprente wout e nasyonal e nimewo 1 an nan nivo e Kanaran kote bandi ta etabli e kantye e jeneral yo depi e plizyè mwa e pa kont yo ta e denons e gen plizyè sitwayen e ki ta e denonse a lantèn yon stasyon nan kapital la kote yo ta viktim nan jounen mèkredi 2 e 0 e jiska mentnan yap itilize e kòtèj yo pa wè ki itilite e kòtèj sa li menm e li ta genyen enben nan e lè e prezantatè e emisyon sila e li menm ta pale avèk Hubert Delcy e ki prezante kòm etan yon jèn antreprenè kap rakonte nan e jounen e jedi an e mezavanti li e kote li fè konnen ayè e vandredi 28 desanm li te anviwon 5 è nan apremidi, yon vip kòtèj premye minis defakto Ariel Henry an ta fizikman adrese mwen ensidan sa ki ta dewoule tou pre Vivi Michel, se konsa li eksplike l kote l dekri agresè li an kòm etan yon bandi e pwòch chèf rejim phtk 3 e ki ta menm menase pou l egzekite l daprè viktim nan e li fè konnen polisye sa pou n pa di ajan sekirite Ariel Henry an fè konnen si l te gentan fè nwa li t ap mete dominanje l nan sans sa yo denonse ekip Ariel Henry an pou n pa di vip ki fè pati kotèj premye minis defakto Ariel Henry. Nou tande medam mesye nou tande jodi a la E jisteman kòtèj Ariel Henry ki manke asasine yon sitwayen yon jèn gason podyab se Bondye k sovel se Bondye k sovel epi sa tonb byen hein sa tonb byen sa poko menm gen yon bon 12 èd tan kote ke nou tap pale avèk Palacio nou wè ki li menm ki ta bezwen al devan e ki ta bezwen al devan Ariel Henry e nou te gentan wè ki desizyon ke nou pran menm mesye paske. Lè se batay wap batay gon moman pou poze yon aksyon gon moman pou kalkile gon moman pou rekile e kounya la jisteman e m panse a sa ke nou te di e palasyon an se pa pa al pot tèt ou al pot tèt ou se se asasine ou pral fè asasine ou antouka nap tande jisteman jenn gason sa E kòtèj Ariel Henry an, yo manke, li manke, li manke touye. Donk, medam mesye, se serye. Se yon gouvènman drakila ki la, se yon gouvènman k ap asasine jèn gason. Donk, nou pa ka kite malere an li menm al pou tèt li. M panse ou konprann sa. E, donk, se serye. E pi, m panse ke jèn gason sa a, Anderson, bò kote pa l, misye ta dwe pote plent. Bon, pote plent a kiyès? Men nanpèch, e fòk nou menm ki nan rezo sosyo yo, fòk nou pale de sa Fò nou denonse gouvènman sa paske m panse sa li enpòtan kanmenm fò n tradwi Ariel Henry ak tout ekip li an devan lajistis e menm lè aprè menm lè aprè l kite pouvwa tout sa yo ap enpòtan plent sa yo y ap enpòtan frè pa m e ban n tou salye Salomon ki vin jwenn nou la. M salye Jimmy m salye Anderson m salye tout oditè oditris poukwa pa entènot moun afè bon sivi nou salye Jimmy e nou salye Anderson. Amen e Salomon e nou salye w e sou bò pa nou e ben pandan ke nap rapousib avèk enfòmasyon yo e jis avan Salomon nou panse e gen kèk mo ou kapab e plase nan kad dosye sa poun pa di e jèn gason sa ki akize yon vip nan kòtèj Ariel Henry an ki ta agresel fizikman e nan jounen mèkredi 28 desanm 2022 a kote Vip e nan kòtèj lan aprè li fin tabase jèn gason sa a chaplèt li menm e menase l li t ap egzekite l si tout fwa e li ta gentan lannwit e nou konnen se pa premye fwa denonsyasyon sa yo ap fèt e kont e rejim phtk e vèsyon 3 a gen anpil e moun ki ta deja viktim byenke yo rete e sou silans yo jèn gason sa a ki t ap patisipe nan kad emisyon e maten deba e menm e fè konnen e nan pwochen jou ki gen pou vini yo gen plent e ki pral depoze byen ke nou konnen plent al depoze e pandan ke e se menm rejim sa kap kontwole tout aparèy e jidisyè lan ki gen kontwòl gang anndan peyi an eske se pa yon risk jèn gason sa e pral e pakouri e kote yo kapab e konplote pou asasine l men nou wè e reyaksyon yo pa sispann e tonbe kote yon vip e nan kòtèj Ariel Henry an ta tabase yon jèn gason e nan nivo e Bibi Mitchell. E pou m byen di w Anderson, se pa pou la premyè fwa e Martine e m kapab di Ariel Henry ap rive e nou kapab di e antan sa nou genyen la fwa dènyè la nou genyen de revandikasyon de plent ki te fèt o nivo de Vivi Michel. A chak fwa Ariel Henry ap antre nan zòn sa anpil moun toujou ap viktim de li e anpil moun toujou ap viktim de li men m panse ke E m panse ke fòk moun yo al pote plent. E Jimmy fòk pale de Palacio ki ta koken. Mwen menm wè jwèt mètdam sa yo, mwen nou pran yo twòp nan ane sa. Ou wè ane sa? Ane 2023, apre nèg ou di m ou pral koupe tèt Ariel Henry, ou wè pou al bwè, ou al bwè nan tèt Ariel, an blòf sa m pa bezwen blòf sa yo. Pa pa vin di bagay ou konnen ou pa ka fè. Ayiti wè twòp blòf pandan ane 2022 a, nou pran twòp blòf, ou konnen ou pa ka rive kot Ariel Henry, ou konnen ou pa ka antre nan perimèt la, Chanje strateji mouvman, pa vin mete blòf la. Bay 2023 pa nan pye la. Kesyon, kisa l ye? E sa a mèt repriz gen plizyè moun yo menm ki konteste pa rapò avèk ebyen machin Ariel Henry ki gaw chak fwa l ap pase, 3 se pa byen nou? Nan Juvena. Voye yon jèn ti gason di m Kote paran, kote li yo menm? Yo tal fè de mouvman bò kay Ariel Henry nan zòn Juvena, bò kay madanm Ariel Henry, misye pote dispari. Enben, lè fanmi l al pote plent, m pa konnen si se misye yo jere fanmi an, li t al nan radyo Karayib, depi lè sa n pa janm tande l ankò. Sa vle di kisa? Menm jodi a, M vin konprann jwèt la byen Anders. Jodi a pòt moun nan Vivi Michel, pòt moun ee zòn sa yo a chak fwa machin Ariel Henry ap pase, sa fè plizyè fwa, lè yo pa fwape moun, yo fwape chofè moto, yo fwape lòt moun, gen moun ki arive viktim, gen moun ki arive mouri, men kounye a m wè yon dènye ee resaman la ankò ki arive viktim. E n ap di avèk tout moun sa yo pote plent, paske Ariel Henry pa yon wa, menm lè li konsidere tèt li kòm yon PM prezidan, men l pa yon wa avi, li se yon moun k ap pase, paske fò tan l lan fini, fò tan l lan ekoule. Pote plent. Lè bagay konsa m ap di w, kesyon ou wè on nèg, ou pran le plezi, w ap vin nan, w ap fè l konprann, ou mal mache sou Ariel Henry, menm gen manje, m pa pran nan vè, ou wè sa, mwen, mwen menm, depi w ap fè l, mwen konnen m ka kontwole mwen menm. Ou bezwen fè on batay, se pa, depi ou anonse l, ou pral kwape Ariel Henry, ou pral atake Ariel Henry, dèyè kòb ou ye. Lè sa fini pou nou bezwen batay, ann fè dè mouvman kote nou kapab atake pwoblèm nan tou bon vre. Paske jodi a fò n gen dè estrateji Pou n batay. Nou fè twòp tolalito. Nou fè twòp jwèt mètdam ki kont. Men Ariel Henry gen yon boulva devan l la nan moman n ap pale la. Se pa ti boulva pito. Ariel Henry gen yon gwo boulva devan l. Kote nou wè entènasyonal la konsidere sanksyon kont de seri de moun ki kont Ariel Henry. Kote nou wè entènasyonal la. Yo menm bò kote pa yo. Gen de moun yo ta sipoze atake nou wè yo pa atake. lè w ap pran yon nèg tankou Nery Cassy, lè w ap pran yon lòt nèg tankou Joseph Jouthe, wè yo te mete nan lis Anderson, yo pa nan lis la. Men, jodi a, ou wè kiyès yo mete, se de, depi se moun ki kont Ariel Henry, se vre, nèg yo pa bon bò kote pa yo tou wi, bay nèg yo pa bon bò kote pa yo, bay, nou pa ka bat bravo pou yo se de nèg ki t ap fè peyi a tou tò, men jodi a Anderson, fòk nou dakò, men twòp blofè anndan mouvan yo, twòp nèg k ap pran woulib, kesyon k ap di, k ap di yo, yo pral fè sa yo konnen yo pa ka fè, pou yo fè kapital yo, enben jodi a nou pa bezwen dese de moun k ap vin pale nan mete la. Nou bezwen de moun k ap fè aksyon, men aksyon w pral di ou merite felisitasyon, aksyon w pral di ou merite bwavo. Jodi a Anderson mwen panse ke majorite moun ki viktim de kòtèj Ariel Henry yo dwe pote plent paske a nenpòt moman lè gen yon gouvènman pou yo kapab dedomaje yo Anderson.